Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon etan done ke se yon mo nou toujou itilize pou nou di ou sa paske nou fini pa rann nou kont ke ben nan pwoblèm paske ben écoutez c'est un proche qui est parti e gen yon mizik kote atis la di lè w gon bon zanmi w ki pati se prèske yon bon pati nan vi w ki ale. Cet homme là que vous regardez sur la photo son nom se Jean Claude Devarin li se yon PA sètadi Yon polisye administratif ebyen bandi touye misye nan zòn kanaran 90 zòn lanmè frape pou moun ki konnen zòn sa byen se nan blòk ti tanyen fòm di nou ke devaren se yon moun ki fè plis pase 16 lane nan lapolis lap sèvi enstitisyon an. Nèg yo te fè yon premye atak sou li, misye te reziste. Men koute, an dat du 3 out 2021, yo vin fè yon atak sou sitwayen sa. Kès ki se pase? Bandi yo pote boure sou misye, misye kanpe batay, vin rive yon kote, bal misye vin fini, pa gen lòt chwa, Misye te nan yon machin, nèg yo boule l ansanm avèk tout machin nan. Bon Jean Claude ki sou group la toujou ap pale sou group la anpil avè nou Jean Claude Jean Claude Jean Claude pa nou an baz delta yo anvayi misye kanaran 50 epi lè bandi yo anvayi misye bon misye pa yon nèg ki lach misye goumen misye goumen yo di misye kite nèg atè tou. Misye goumen, bon yo boule misye a tout machin li an. Ou konnen nan zòn sa yo te sezi zam misye deja nan yon zòn sa. Misye te sou moto li t ale, kounya misye sou machin. Yo bare wout la ankò. Misye ap goumen, goumen, bal li genlè vin fini. Ahh misye pran yon gètapan, kanaran 50, ou konnen li anba rete bò sila. Ahh misye tonbe menm, misye mouri mal. Se kabarè k fè konsta a. Bon, se baz pa m nan. Baz la baz la fè n konn sa, baz Delta fè n konn sa. E bon, responsab la menm di nou sa. E san konte lojistik, yon seri de lòt nèg ki nan Bakonm fè konn sa. E efektivman vre se klè ke misye mò wi. Tèt chaje men konba va rèd. Mwen pap ka mete video a paske. M estime ke video a li yon ti jan parèt alò gen bagay ki sou li nou pap ka wè paske gen zosman yo alò m pa konnen si youtube ap bay pwoblèm pouksa paske se mò e san epi vyolans men de tout manyè m pa anvi mete li paske bon se jis pou pwoteje chanèl la nou kapab retransmèt ou video sila men se dans la douleur pwòch li yo menm tande nouvèl la. Et puis il y a, quelqu'un qui est l'ami de Desvarins et puis il m'a envoyé quelques photos de Desvarins. Sur son visage, on dirait que c'est un père respectable. Sèt un pèr éman le jou et la nwi. Y a yon foto sur lakèl on vwa se citroyen entourè de 3 euh, de ses anfan, byen chur. Map gade la byen poum gade m wè vizaj inosan sa yo ki pral viv san papa yo. Se vrèman dur e gen anpil lòt foto yo voye ban mwen kote li poste anndan machin li epi genyen yon moto pnh li kanpe sou li, gon yon lòt foto kote ke genyen yon machin e li kanpe devan machin polis la. Donk se yon moun ki nan lapolis trè lontan paske. Sa dat de 16 ans bien sûr. Ebyen jounen jodi a la a misye pran yon lanmò avèk kouraj. Machin yo boule a se yon machin Tucson misye genyen. Bon bagay la dur, li vrèman dur lè w ap gade reyalite sa a nan peyi Dayiti donk pèsòn pa eparnye. Men sèl sa pou konprann sè ke nan peyi sa a n ap viv la a, Tout kote gen bandi. Pa gon kote k pa genyen bandi. E bandi yo tèlman ganye du terrain dans la République, kèlkeswa nan zòn w ap pase, ebyen fò w ta di onè. Paske chak kote gon chèf. Imajine w aprè tranbleman de tè. Donk, anpil moun al enstale kò yo Kanaan. Ebyen, kès ki se pase? Se banditism lan ki vin ganye tèren. Se kòmsi yo vin enplante le banditism nan zòn sila. Nou sonje mwa pase yo, kòman batay yo te ye o nivo de 2 klan ki t ap batay pou kontwòl tèritwa, pou nèg ki gen plis pouvwa nan zòn nan, kay boule, moun kite zòn nan e jiska prezan, lapè poko retounen. Jounen jodi a la a, ebyen, m ta kapab di, sa k fè nèg yo pa mete Larepiblik cho nèt, se paske yo gon senbòl nan tèt yo ke Leta li egziste. Men nèg yo pi pwisan ke lapolis. Nèg yo fè sa yo vle. Menm lè sètèn fwa ou wè. Polisye konn deplwaye pou kapab al jere nèg yo al fè operasyon men se pat tou lè jou paske kwè m si nou vle bandi yo anpil e menm lè chif bandi yo pa pwopòsyonèl pa rapò ak kantite polisye ki genyen men zòn yo kontwole yo Yo plis ke polisye, m ta kapab di ki yo menm kantone nan zòn sa yo tou. Konprann byen wi! Pa egzanp, si w ap pran e espas Pòtoprens lan, rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, pa egzanp si w di Kwadèboukè, konbe komisarya k genyen? Met sa nan tèt ou. Epi konbe. gwoup bandi ki genyen tou. E la kapital pa egzanp, lè w pran kè Pòtoprens lan, konbyen komisarya k genyen e konbyen gwoup de bandi ki genyen an menm tan? Sa vle di, bagay la li sanse vrèman difisil e konplike. Mwa je panse ke nouvèl ekip sa a ki pran rèn peyi a, ekip gouvènemantal la, nèg sa yo gen anpil bagay pou yo fè. Bon anplis nou te wè te gen yon minis jistis, bon se kòmsi nèg sa yo pa tap fè anyen serye. Vin gen yon chèf de lapolis, aprè Normil Rameau vin jwenn Léon Charles, donk Léon Charles yon moun ke anpil moun nan popilasyon an adò deteste paske se kòmsi se yon moun kap pale met la. Bon gen kèk jou nou pa tande l poze tèt nou kesyon pou n di kisa l ap fè. Men, bagay sa k pase a la a li revòlte anpil polisye ki konnen Devaren paske Devaren se te yon moun san pwoblèm, se te yon bon zanmi, lè w avèk li Devaren toujou la pou fè w ri. Ben ekoute, men m ap mande m poukisa te gen yon premye atak ki fèt sou Devaren, Devaren pa t plis pwoteje tèt li, li pa t veye paske gen yon seri de zòn m konprann ke. Ou kapab pase la se vre men fòm diw byen wè si w polisye gon seri de zòn franchman fòk yo pa enkli nan jewografi w m pa konnen petèt konbyen moun ki renmen m konbyen moun ki pa vle wè m men franchman mwen menm gon seri de zòn bon m retire zòn sa yo nan jewografi m m gon ti jewografi tou piti piti piti piti piti menm lè w wè ayiti anpil men ti jewografi pam nan kote m fonksyone yo yo tou piti piti paske gen bagay map di li kapab fè yon gwoup moun byen. Gen bagay m ap di tou, li kapab fè yon gwoup moun mal. Donk se sa k fè, ebyen, m pran yon seri de prekosyon. M ap gade pou wè timoun sa yo ki pral grandi san prezans papa yo, paske de malfra yo menm, yo touye e boule papa yo. E le pli di dan tou sa, se ke fanmi an pa jwenn anyen nan kò a ki rete pou ta kapab fè yon ti antèman. Anpil tristès nan la repiblik men fò n di ke se prèske chak jou moun ap tonbe nan kondisyon sa yo nan peyi Dayiti. Eske sa sipoze rete konsa? Donk mwen m panse ke fòk gon bagay ki fèt, otorite yo pa sèlman pale men fò n pase a laksyon tou paske. Se vrèman, vrèman difisil. M te kontan avèk nou sou chanèl la pou n te fè ti pale sila a, pou n te pataje ansanm. Ebyen n ap tounen toutalè jisteman pou n kapab pote ba ou de nouvèl videyo. Epi, kòm toujou, an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, aktive laklòch de notifikasyon.